Medam e mesye, zanmi fanatik tvlakayhaiti.com yo, bonjou, bonswa tout moun, jodi an se vandredi 2. Fevrier 2023 e nou kontan avèk ou aprè midi an la nan nouvèl videyo sa avan menm nou antre pi lwen kòm dabitid nou pap janm bliye remèsye tout zanmi fanatik konpa triyòt nou yo e kèlkeswa kote ou ye nan mond sa ebyen nap diw byenvini lakay ou TV lakay haiti pwen kòm nou pral fèw tande koze ki gen nan peyi sa humm. Nan peyi Dayiti, bagay yo e pa jan nou souvan panse yo a, pa jan yo nou souvan imajine yo a. Lè nou panse bagay la senp, ebyen li pi konplèks ke sa. Ebyen jodi a la nou pral fè w tande e kri epi deklarasyon e yon frè yon nan polisye Vitelhomme. asasine yo men polisye sa e ke nou pral fè w tande frè l la ki pral pale la e jiska prezan pa gen moun ki konnen eske misye vivan oubyen tou eske misye li menm li asasine pami lòt 3 ou 4 polisye yo nou sonje e gen yonn ki te lopital e ki te blese grav ebyen medam e mesye nou pral fè w tande e deklarasyon frè polisye sa ki mande a Frantz Elbe. fè tout mwayen posib, fè tout sa l kapab pou l jwenn kadav oubyen pou l jwenn donk enfòkmasyon si de frè l la. Paske yo bezwen konnen èske frè a vivan oubyen tou èske frè a li menm li pa vivan ankò paske pèsòn nan fanmi an pa genyen enfòmasyon sou frè a èske li vivan oubyen nèg vitelòm yo Yo ta touye li tou paske yo pa janm wèl li pa vin lakay yo e jiska prezan Vitelòm pa janm di anyen ebyen nou konnen nèg sa yo se yo kap dirije peyi sa a se Vitelòm fè e defè nou wè kòman Vitelòm ap kraze prizon e ap kraze komisarya nou wè kòman Vitelòm kraze yon bò nan Bèlvil nou wè kisal fè polisye ebyen Frantz Elbe anonse tònad 1. Enben Vitelòm li menm avan menm e donk nou tande afè tònad la Vitelòm gentan reyaji e misye kraze e donk sou e komisarya pè li a medam e mesye nou pral envitew tande koze e genyen tou Rosemond Jean jiska prezan ki kontinye ap fè pale de li nan dosye ensekirite kap vale tèren an enben ou pral sezi tande kòman Ariel ak Andre Michel nèg sa yo donk se bon patnè Izo se bon patnè Ti Lapli ak Krisla Neg sa yo se yo ki koz ou wè jodia la a ensekirite a li menm li pa ka fini pou kantite kob kap gaspiye nan pouvwa sa a nou tande Ariel minis enteryè li premye minis ou pa wè kisa Ariel itil nan peyi sa a pou lap jere plizyè pos a la fwa. Alòske gen nèg ki gen volonte ki ta ka vini la e bay bon sèvis, men tèlman pouvwa sa son pouvwa tèt chaje, ebyen gen de nèg ki pa ta menm vle tande pale de li pou nou pa menm di nèg sa yo ta vle antre nan pouvwa sa a pou al bay kout men yo ak peyi a nan dosye ensekirite a zanmi fanatik TV lakay yo nou pral envite w gen detay rete konekte bòn ekout bon vandredi bon debi de weekend nap tounen pou yon pwochèn video. E se petèt sa n t ap esplike lòske polisye yo te tonbe a Petyonvil. Plizyè polisye te tonbe, men jiska prezan gen detay ke m gen enpresyon y ap kache moun ke yo pa, nou pa vreman konnen yo. Paske apre polisye Dodly Lafont ke nèg yo te fin pran, Te genyen plizyè polisye ki te tonbe anba bal nan zòn Metivye, Franswa, Doko anlè Petyonvil. Eben, m sonje premye chif ke yo te bay, yo te di gen 3 polisye ki tonbe anba bal. Epi yo kanpe la. Yo di gen youn ki te blese. Gen yon polisye yo te di t mouri, misye se nèg Okap, apre sa yo te di non misye pa mouri li lopital. Sepandan, e, sepandan, gen yon lòt polisye ki te sanse, yo pa t gen kontwòl polisye sa a. Jiskaske nan emisyon isi a, m te di ke gen yon, se vre gen 3 polisye ki tonbe, men gen yon polisye ke nèg yo ta pran. Yo pran misye pèsòn pa gen kontwòl misye. Men, m pa konn sa k pase, m wè ni sèvis kominikasyon polis lan, ni pòt pawòl polis lan, ni nan o kòmandman polis lan yo pa tèlman rete sou sa a. M bon, m pa konnen men, se kòm kwa, se sèlman 3 polisye a te mouri anlè a Petyonvil epi sa rete la. Ta sanble se pa t vrè paske genyen yon zanmi ki se frè youn nan polisye sa yo ke jiska prezan ke yo pa gen nouvèl li, se yon polisye m kwè ki de fanmi Stanisclas si m pa twonpe m. Donk yo pa gen kontwòl misye. An n al fè yon ti pale ak frè misye ti Pierre Richard. Pierre Richard, bonsoir, kòman w ye? Bonswa TT, bonswa tout zanmi oditè e oditris k ap koute emisyon sa nan moman sa. Mh, kisa k pase? Di nou non. Kisa, kote frè w lan, kisa w tande, sa w konnen, sa w aprann, ba nou ti detay sou sa w tande de frè w la. Byen avan tou TT, avan mwen ale nan detay yo, monchè mwen remèsye w yon fwa de plis pou E opòtinite sa ke yo ban nou pou ke nou pase sou antèn radyo sa a epi pale avèk non sèlman avèk moun ki nan dyaspora a ki se zanmi nou, fanmi nou tou men avèk moun ki an Ayiti espesyalman fanmi Riken Staniklas e madanm li, pitit li, epi lè frè e sè, piske anfèt nou se yon grann fanmi. Monchè Tete, wi, Riken Staniklas, mwen se premye pitit nan fanmi lan ki fè sis pitit. Nou genyen, mwen se premye, se Pyè Richard, e Riken se dezyèm, se yonn nan kò ke se yonn nan polisye ki pòte yo di yo di ki pòte disparu an ke nou pa jwenn nou pa gen okun enfòmasyon depi se le vandredi dènye jiska ojoudwi okontrè madanm li ki se Marie Carmelle Paul Marie Carmelle li di ke Lè l rive nan dcpj, yo di l yo pa genyen okenn enfòmasyon preyalableman ke yo ka ba li. Pa gen anyen tou yo ka fè pou ede l jwenn kadav la vivan ou mò. Si li menm li genyen de enfòmasyon ki disponib de fason pèsonèl, li kapab pataje li yo avèk li, avèk dcpj, e pou fè kwa, je ne sais pas. Vwala an gwo nan ki sa nou ye. E jodi a, mwen kwè maten an, yo fè sa k rele yon fineray senbolik pou frè m nan. Alò ke yo pa konnen èske l la, yo pa konnen èske li rache oubyen si li brile oubyen ki sa yo fè avèk li. Pèsòn pa konnen anyen. Waw, kòman w di poli, kòman w di polisye a rele? Mari Kamèl. Non, polisye a, non non, polisye frè w la. Li rele Riken Staniklas. Riken Staniklas. Kòrèk. Yes, donk sa a di, wi, se imaj sa yo n ap gade sou ekran, se mesye sa yo, se polisye sa yo te mou, te tonbe anba bal. Alò, premye, premye patnè ki a chèn nan, misye nèg Okap, yo di misye blese li menm. Men tout lòt nèg sa yo mouri, se nèg sa yo ki te tonbe anba bal anlè Petyonvil. Donk ou di ke pandan, jiskaprezan nou pa gen nouvèl frè w la, ou pa konn si misye vivan, ou pa konn si misye, sa l ou fè avè l, si l mouri, si yo antere l, pèsòn pa gen enfòmasyon sou sa? Pa gen okenn enfòmasyon sou sa. E dcpj kontinye rele madanm nan, li, yo rele l, chak fwa yo rele l se tankou se yon espwa yo pral ba li, yo rele l vin dcpj, vin fè kisa? Vini, o madam, e jiskaprezan, nou poko gen anyen, ou konnen se pa, se de dezenfòmasyon ki sansib, e avè w, e nan telefòn konsa, vin dcpj, kouri moute, kouri desann, pèsòn te te pa an mezi pou di ra avèk Marie Carmen ki se madanm frè m nan, yo genyen sa ki rele 3 pitit, 1 pòte jimo, plis 1 fi, plis 1 pòte jimo, 2 gason. So jiskaprezan pa genyen okin enfòmasyon disponib ki kote frè a ye, eske li mouri ou vivan. Pèsòn pa gen aksè ak okin enfòmasyon e m gen presyon, je le presyon ke yo banalize yo banalize sa piske anfèt yo fè elanj de twa kadav ki mouri se egzakteman menm kadfigi kan ou sonje sa ki te pase a Vilajdedye Te gen yon polisye tou, yo pat, ki pat rache, yon kase nèg Okap li te ye, yo pat jwenn kò a. Men, yo, yo, yo, yo pale de 4 polisye yo te jwenn kò yo rache, ki te mouri an, men li menm yo pat, yo pat wè l ditou, se menm kad figi an. Waw bon antouka franchman nou pa wè sa n two ka di sou sa nou ta di ke la polis aranje l pou l bay detay men jan map gade la ba yon ti kras melanje men m ka sèlman swete anko kouraj fòs ak fanmi an an atandan ke la polis ta di nou Kisa pitit nou, frè nou, mari nou, pwòch nou kisa l devni? Eske l vivan? Eske l mouri? Kòman sa ye? Donk se sa ke n ap chèche konnen. Tout sa nou swete se te. Mwen menm mwen pa genyen mwen pa genyen ankenn kontak avèk ankenn bandi an Ayiti malerezman. Fò janm sonje chèche on jou si on videyo ap woule si se yon bandi li ye m t ap al chèche gade sa l ap fè a piske anfèt puisque en fait moi je suis psychologue et maintenant je viens après de compléter un master en behavior analyst en tant que un behavior analyst maintenant je viens mwen apèn aplike pou yon PHD nan Books University pou mal fè yon PHD alò ke mwen pouko mwen pouko konplete aplikasyon pou mwen ale men mwen panse e konplete yon PHD apati de mwa de Mwen pale avèk frè a a plizyè repriz. Frè a fèk pran yon bal. Li pran yon bal avan premye janvye. Li pran yon bal nan kòt nan sou kote goch li. Li pase, li rife kòt li, li pase nan do li soti. Sa di frè a mouri avèk pansman sou li. Yon bal li pran nan kòt sou kote goch li. Li pran anba esèl goch li, li sot nan do l. la lopital, li fè radyografi pou li yo di misye chans pa ou li pa touche kè ou non, men sepandan bal la soti, yo fè bay misye pansman la, misye poko geri. Komisè a la vin konnen misye pa an mezi e pou ale nan entèvansyon kounye a. Men sa k pase se tankou gwoup nèg sa kouri an se yon gwoup moun ke mesye yo itilize kòm si yo te bezwen elimine nèt. Piske anfèt avèk mesye sa yo te gen anpil pale ki pran pawòl ki pale. e frèm nan mouri avèk yon pansman nan dol pou kò geri. Misye pran bal la swa zòn 27 ou 28 desanm. So, misye pou kò pansman pou kò sot nan do misye. Misye mouri konsa. E komisè a mete nèg yo devan an, genyen enfòmasyon ki menm fè kwè mesye yo di pou yo ta rive al mande kòfrè lan frèm nan fòk yo ta mobilize lapolis an jeneral men si ou ka mobilize lapolis an jeneral komisè Ladan ou voye frèm nan al mouri men dim sa w vle ou te konnen se tout lapolis an pou te mobilize an tou pou te voye nan baz zanmi w. Sete lòm de tou moun. Jodi a la a, nou nan yon dèy etènèl, piske anfèt, nou pa antere kò a. Nou pa antere kò a. Jiskisi, nou pa konn si l vivan, si l mouri. Lapolis pa anmezi pou di nou sa l devni. Ou koute se madanm li ap mande si w gen kèk pwokurasyon ban nou pou fè kisa. Vwala ou se nou sòm. Waw antouka franchman mo yo mankem m ka sèlman swete n kouraj m swete ke vrèman lapolis ta fè limyè pou ta di n sak pase eske yo gen kontwòl men ki kontwòl Eske kontrol la polis vitelom mete la polis toutouni deye an se trist se trist m paka di anyen paske mwen m pa gen detay sou sou sa e sa fè m te swete kote pale pou te di sa paske pou mwen menm m pa konnen ke n pèdi vreman nou gon kadav ki ki ta rete bon pa di kadav bon kan menm gen yon polisye ki ta nan men bandi yo paske m pa konn si misye mouri si l ankò vivan m pa konnen donk se yo menm ki konnen ki sa yo fè ak li. Antouka m swete ke anpil kouraj, anpil kouraj. Kenbe la. M sali tout fanmi an. Kenbe la. Bon travay. Mèsi anpil. Mèsi anpil. Mèsi. Se te yon plezi mon frè. Kenbe la. Mèsi. Se Vitaj DJ k bay anfò bèlè. Se vilaj de Dye k bay ranfò e sa vyen. Kòman si m gon polis efektivman ki vle restore otorite de leta, vilaj de Dye sa asasinen 5 swat, jodi a n pa mande kisa yo pitit nèg sa yo devni, kisa madanm yo, kisa fanmi yo devni. Si m se mwen k vin pran kòmann polis la, ki sib mwen? Wi se moun sa yo. Toutotan m pa re, gade, ou mèt pa fo, gade, Okenn operasyon. ou mèt pa regle okenn lòt operasyon, men depi ou kra, ou retabli otorite de Dye nan Vilaj de Dye, ou repran, Leta repran kontwòl peyi a. Si ou pa fè sa, ou al, ou te mèt fè kout bal kwadèboukè tout lasent jounen, enben ou touye youn, Vilaj de Dye ap voye dis. Nèg yo ap di yo fè tout sa yo kapab pou yo moutre kounye a yo vin yon pwomosyon se okipasyon. Poutan, pwoblèm ki gen la a, Mèt Yvenè ou mèt fè m kredi. Ou bezwen 4 batayon militè ki rezoud pwoblèm sa a nan 3 mwa a 6 mwa. Dayè militè yo pa ka mande m cha de gè. Paske nèg ki anfas li yo pa gen cha de gè. Se galil ki nan men. Mwen ap mande mwen. Yo ap mande mwen. Wi mwen. Mwen menm mesye yo m konnen mesye militè yo pa mande. Yo di yo bezwen mwen. Mwen yo bezwen an. Yo te gen 400 fizi yo te komande pou yo. Anbasad ameriken fè. Dormeval remèt la polis li. Yo fon dezyèm kòmann zam o nivo Kolonbi, Depatman Deta avèk Anbasad Ameriken fè Anbasad Ameriken fè Kolonbi remèt Leta Ayisyen chèk la. Ok. Taywann fè lame, lame a kado, yon ansanm de gwo Jeep tèt kare militè ki te kapab ap siyone fè patwou sekirize peyi. Anbasad ameriken fè fè enjonksyon a lame a pou remèt li bay lapolis kap pouri, yap pouri kounye a nan men lapolis. Poutan, anbasad ameriken pa gen pwoblèm pou Ariel pran 60 militè nan sekirite l. Humm nap peye militè yo wi. Anbasad ameriken mete avèk madam la lim ap fè pwomosyon pou peyi a gen okipasyon pou yo okipe peyi a avèk ki moun wap vin okipe l avèk militè men sim gen militè sa yo la banm chans mesye yo nou te kraze lame yo an 94 nou pote ale materyèl ki evalye a 1 milya 300 milyon dola m pa mande nou banm 3 milya men banm 3 banm materyèl 300 milyon Mwen ekipe lame pam nan. Paske si w pote pwason, ou di w ap fè m kado pwason, m ap manje pwason pandan w la. Men si se moutre ou moutre m peche, menm lè w pa la Mesye Yvenè, m ap ka kontinye al degaje, ke m al nan lanmè, m kenbe, m pa kenbe, men ou te moutre m wout lan. N ap pran yon poz, n ap tounen talè pou nou, rès 30 minit ki genyen an, pou n al pi pwofon nan kesyon militè epi answit lòt nèg ou denonse anpil tou nan peyi a. Fay nou pa son bon an, lè a pase byen rapid. Donk n ap vini toutalè avèk Rosemond Jean ki se envite nou jodi a nan Yvener Direct. Boule! Se boule papa! M pa kwè l pral lonmen non. Titid, ou gon bagay pou Titid? Titid? Oh bon Titid pran pòz Titid fin konnen kòman Jovenel ap asasine li fin gen enfòmasyon asasina Jovenel li pran pòz detire l tonbe l fè kowona tonbe bave pouse bave tchim nan tout nen tou nen ni fè Aristide fè prezidan Jovenel ba l paspò imanitè paske l te gen entèdiksyon de depa a. Paske ou konnen mwen menm avèk misye Aristide se youn nan moun map pouswiv nan kabinè denstriksyon pou vòl, vòl, detouneman de fon koperativ. Jij denstriksyon tap enstwi dosye a, yo retire l, yo fè l vin nan ILCC, se te, misye te abite Lewogàn, kòman jij sa te rele? Mwen pa konnen, yo di l te abite Lewogàn. Paske Aristide vòlè nan kès koperativ l 1 milya 825 milyon de goud. Se pa mwen ki di l. Mwen m s on senp sitwayen. Prezidan m pa ka m pa ka monte nan yon radyo epi man ni di yon prezidan m pa ka fè sa non Iben. A non! Fò nou trè serye. Prezidan Aristide se prezidan m. Ansyen prezidan de la repiblik. M pa ka di nenpòt bagay sou li. Gon ansanm denstitisyon ke leta etabli pou sa ki mennen yon ankèt epi ki pwodwi yon rapò. M di sou baz rapò a, se menm sa k te mete m nan pwoblèm avèk rnddh. Gen moun ki t ap swiv ou la sou entènèt la. Koulon men nou Aristide la, yo pa avè w ankò non? Non, yo pa gen pou yo avè m. M byen kontan Rosemon ap lage la, jan Rosemon ap lage a. Bon, mwen m pa kab di anyen. Nou pale de enplikasyon Ariel, enplikasyon Claude, enplikasyon, men polis la menm, kiyès nan tèt polis la? Paske e polis sa ki te la pou asire sekirite yo. Non. Polis la la se. Nou pa fè l long non pou n ka pase nan lòt bagay. Polis la la pou asire sekirite, men gen yon kòdinasyon, gen yon CSPN ki kòdone operasyon, aksyon polis la. Fò nou konnen poukisa CSPN pa t gen tan. mobilize polis lan e ki wòl Léon Charles jwe nan paske li vini sèt li vini paske mwen menm mwen te gentan di peyi a Mesye Léon Charles t al nan yon misyon lè l vini li gen yon kote l konn ye nan Dèlma 3 nan yon bagay klèb spòtif ekip li epi li di l vini yo ba l manda pou l fè 2 bagay 1 pou l kraze baz Babekyou dezyèmman pou arete Jovenel pou l mete manda an aplikasyon.